Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Je vè kòmanse par sèt pètit videyo ki sòti nan gran ravin. Misye ki nan videyo a, se pa sa ki fin twò enterese m non. Men sa ki enterese m se lè m ap gade m wè pil lajan sa yo. Yo rele lajan sa yo lajan san. M pap menm di lajan sal. Paske ou gen dwa fè yon lajan ki sal, se kòmsi se brenn ou mete deyò epi ou fè kòb la. Men sa se lajan san. Vous imaginez? Ce soldat, en le regardant, ou panse tout simplement ak anpil zak kidnapping ki fèt nan rejyon metropolitèn Pòtoprens lan. Eske nou konprann sa m di nou an? Ann gade misye. Ayi pou ti gras se Ti gras ti mazan se Gen toujou mezanmi Tande Gen toujou Ayi konsa kaporal peye solda Banm vide banm vide poum wè pi byen Konprann Ayi wè Ayi perol Ayi perol Ayi perol yo tande Ayi perol yo Red red ti mazan se An bèt Ae pou ti gras se Ti gras ti masan se Gen toujou mezanmi Tande Gen toujou Ae konsa kaporal peye solda Banm vire banm vire poum wè pi byen Konprann Ae ae ae perol ae perol Ae perol yo tande Ae perol yo Red red ti masan se An bèt Ae konsa kaporal peye moun. Kounya la mezanmi sa nap di tèt nou ebyen sa fè mal antouka paske lè anpil paran anpil pwòch moun yo kidnape ap gade video sa yap fè referans tou senpleman ak lajan yo depanse paske bandi yo depouye yo nèt. Se a refèr, ekonomi a zewo paske ou te deja nan prekarite ekonomik e jounen jodi a la bandi kidnape yon pwòch ou, ou fè tout jimnastik ki genyen sou latè. Ou jwenn kòb pou bay epi kounye a ou rekòmanse a zewo. Sèt videyo la mwen menm mwen konsidere li tankou yon sòt de pwovokasyon a lega de famiy kidnape ba wi epi kounya la fanmi sa yo pral di tèt yo pa gen peyi vre eske nou konprann yo kidnape moun yo yo pran ranson epi kounya la bandi ap rale lajan san sa yo pou ap montre. Tèt chaje. Se sak Ayiti a. Ann ale nan Site Solèy. Depi yè, moun ap mande m sa k ap pase nan Site a, èske tout bagay anfòm? Genyen yon kalm aparan men nou ta swete li rete konsa. Men èske l ap rete konsa vre? Sa se la grand kesyon kon se poz. E koute, ou wè tou sa k pase nan Site Solèy la? Gon imaj ki rete e se imaj sa a m ta kapab di ki frape m. E lè m fin gade imaj sa a. Mwen vrèman dezarsone. Imaj yon yon ti bebe m ta kapab di. Epi ki mouri nan gè a. Yo jwenn li nan yon sak sou yon pil fatra. Tèt li te deyò. Waww. Imajine 7 imaj. Donk se di sa ki t ap pase nan Site Solèy la e sa ki ka petèt kontinye. al pase paske bagay yo pral rèd. Paske nèg yo ap prepare yo toujou pou kapab al batay o nivo de pli gran bidonvil peyi a. Li pwobab pou gen anpil kout bal nan Site Solèy. Kote cha, tande byen wi, cha je nèf yo gen tan fini. Sa vle di nan moman sa a, se yon ti pase men y ap fè nan cha sa yo. Genyen tou bako lode a. Nèg y ap mete vit blende. Nèg y ap soude kèk kote ki te desoude nan materyèl sila. E pi pou al pote boure ankò. Sa vle di, nenpòt lè la, batay la kapab pete o nivo de. Site Solèy. Nou pral ba ou lòt detay, paske gen anpil detay konsènan sa k ap pase nan Site a. Tande byen, genyen Gabriyèl, chèf je pèp anndan Site Solèy. Mouche Gabo gen dosye atè a wi. Mesye Gabriyèl fè fat sèvèl tire madanm li. Mwa je mè sa o kondisyonèl. Gabo genlè di manzè ap bay antèn sou Brooklyn. Antouka Gabriel fache sou Ronald pou antèn paske li kenbe misye prèv a la men. Misye fin ba l yon manje aprè kelke minit ebyen Isca rele misye li di men ki manje w ap manje tande gwo kochon. Misye fache lè l vire li jwenn Ronald k ap pale nan telefòn ak Isca. Lè li fouye misye li jwenn pase 10 sim nan pòch li. Gabriel tèlman renmen misye li di mwen pap baw kou ni tirew ak menm menm yon kalòt mwen pap baw epi li rele popilasyon an li di men sa li jwenn misye ap fè paske li renmen misye anpil e pou janl renmen misye a li pa wè li menm ki pral touye misye ni leve men sou li li just bay popilasyon an li di popilasyon an tande non sitwayen sa men nan kisa m jwenn li. Tout moun ki mouri la yo, se sou konsyans li. Timoun ki mouri, granmoun ki mouri, moun ki pran bal, se sou konsyans li. Na degaje nou avèk li. Imajine le reste. Epi Gabriel mete Fat Sevel an otaj. L ap envestige sou li pou l konnen eske misye t ap trèt li vre. Yo just fèmen Fat Sevel anndan yon kay. Tèt chaje, batay sa anpil wi. Gen anpil koze atè a wi. Men, m ta kapab bay tèt mwen yon repons wi paske lè nèg yo fè sa, se yon mannyè pou kapab jwenn kòb. Pa egzanp, si nèg la nan baz Gabriel, l ap bay antèn sou Gabriel, li kapab jwenn kòb. Men gen yon bagay pou nou konprann wi, lè w nan yon baz, w ap bay antèn sou chèf baz la. Èske lè w vin trayi pa egzanp ou al jwenn nèg sa, nèg la p ap veye w? Konprann byen sa m ap di nou an. Èske nèg la ap fè w, l ap ba w kredi, nèg la ap fè w anpil konfyans? Paske sa konn rive genyen 2 nèg la ki ap bay antèn sou lòt nèg epi rive yon moman yo dezète. Nèg sa yo vin dezètè epi lè yo vin nan lòt baz la y ap mete veye yo. Y ap veye yo anpil. Donk se sa m ta kapab di men kesyon sa ou jwenn li nan anpil baz. Pa egzanp depi lontan nan Site Solèy nan moman nèg yo te konn ap goumen pa egzanp lè batay Labanyè avèk Dyedwilme ebyen Evens Ti Kouto te toujou ap bay antèn sou Labanyè. Se sa k fè w wè Lè gen batay, Djedwilme pa t janm konn tire sou evens ti kouto. Nèg yo te konn ap fè fas kare. Epi, depi 2 nèg sa yo rankontre, youn gade lòt epi yo vire do yo y ale. O pwen ke, lè evens fin touye Labanyè, m kwè l voye kò a bay Djedwilme. Bon, kounye a la, lè n fin tande tout enfòmasyon sa yo, Nou rann nou kont ke batay la gen dwa reprann men n ap priye Bondye pou bagay la ret konsa. Pou batay la pa kontinye. Gen gwo reyinyon k ap fèt nan Jenèf. E gen gwo reyinyon ki kontinye fèt. Reyinyon, reyinyon sou desten yon seri de nèg nan Jenèf, yo estime nèg sa yo lach. Reyinyon pou kapab. Harmonize gwoup lan paske gen ti bouch long lè Gabriel te fin repran zòn nèg sa yo te pran an men jan map gade bagay la la mesye depi nèg je 9 yo fon gwo pote boure bosal humm yo ka mete Gabriel deyò wi antouka ann swiv paske pa bliye batay sa se pa zam sèlman kap fèl gen strateji genyen maji ladann tou ebyen nap tann nou pral pèmèt ou Swiv aktyalite avèk envite nou Rolson Sanon ki tap pale nan emisyon Ayiti Deba sou kriz politik, kriz sekiritè epi aprè nap retounen pou kapab boukle. Nou banm privilèj pou nou fon pale de sitiyasyon peyi a, non sèlman kòm sitwayen, kòm aktè, e pou nou gade ansanm, anfèt, ki sa nou ka fè e kòman nou konprann reyalite sa. Trè trè byen. Ensekirite, kidnaping, pwoblèm gaz, kòman ou viv sa nan peyi an, Walson Sanon? Bon, fò m di w, antan ke sitwayen, antan ke Ayisyen ki ap viv la a, sa n ap viv lan li pa diferan de tout lòt sitwayen ki anndan sosyete a, k ap sipòte avèk anpil difikilte sitiyasyon ensekirite ke nou ladan la. E jan nou te toujou di l, ensekirite an se rezilta tout yon ansanm de movè konpòteman, se rezilta tout yon ansanm de move chwa politik, ekonomik e sosyal egalman. Donk se tout yon, se tout yon pakedj, se yon konplèks ke l ye. Men malerezman, jounen jodi a, Li pran yon ekspansyon, li etann li sou tout moun anndan sosyete a, menm moun ki petèt ki pli wo plase yo, menm moun swadizan nou kapab di ki se dè aktè menm andedan ensekirite a tou, de manyè dirèk e endirèk ke yo frape. Donk nou kapab di se yon sitiyasyon n ap viv avèk anpil difikilte e ki preyokipe nou, jan nou te toujou preyokipe e malerezman nou te toujou jwe wòl avangadis lan nou te toujou di ke men ki kote nou pwale si nou pa antann nou men malerezman jounen jodi a gen diferans de len e de lôt li trennen nou nan sèt sitiyasyon dan se bourbiye ou nou sòm ojoudwi e m kapab di ki pa fasil e ki poko fasil pou nou soti soti la. Trè byen. Ou tande sa k ap pase nan Site Solèy? Moun ap touye lòt, frè ak sè yon y ap goumen antre yo e gen rapò ki soti donk gen plis ke 100 moun, pafwa l pase a 150, 200, 300, 400 moun ki mouri e yo di se 2 gwoup zame k ap goumen antre yo Kòm ou la kèk jou e ou konprann reyalite an pase m, èske ou gen yon lekti de sa? Èske ou gen de enfòmasyon ke w ka pataje ki mete Site Solèy nan sa l ye la a, yonn ap touye lòt la a? Bon, se tout yon, se tout yon istwa e m kapab di se yon long istwa. Ensekirite an se pa yon bagay ki sot nan syèl ki tonbe, se pa yon jou maten nou leve nou jwenn ensekirite an. Gon bagay ke m toujou di, lè w plante yon pye bwa, pa egzanp yon pye zoranj, gen dwa se yon sèl grenn zoranj, Ou mete l nan tè, ou wouze l, ou ba l angrè, l ap grandi, men l apral donnen epi pral gen yon kantite moun ki pral patisipe ladan l. Se egzakteman menm chema sa a pou kesyon ensekirite a. Nou konnen ki kote istwa sa a pran nesans, nou pase anpil etap, petèt ou ka te bokou pli jèn, sitiyasyon de gè antre Boston e diferan kouch anndan Site Solèy, E nou konnen reyalite e vi moun yo nan zòn sa yo e kòman kòman kòman li ye paske mwen menm a plizyè moman nan istwa lavi mwen m te gen chans ale anndan Site Solèy e gon moman tou alepòk mwen te nan sèvis dentèlijans nasyonal e mwen te petèt eseye rantre a l'interieur de Cité Soleil lan moman ki te gen gè entre Boston et d'autres ray anndan Cité a. E nou konnen koman sa soti. E si ou te gen chans oubyen ou gen chans konn al lan Cité Soleil e wap gade jan moun yo ap viv e fò w poze tèt ou kestyon. E koman moun fè viv nan sitiyasyon sa yo. E se yon figure de. Yon echantiyonaj ki pa diferan ke l rele vilaj, ke l rele anpil lòt kote anndan peyi a. Men, li gen yon istwa. E istwa sa a, li soti a pati di moman ou gen yon ansanm de sektè anndan peyi a ke l rele sektè politik la, ke l rele sektè dè zafè, ke l rele osi, sa m te ka di, de lòt sitwayen kèlkonk, pa rapò a sitiyasyon de vilnerablite ke yo ladan. yo vin itilize sitiyasyon de prekarite moun sa yo e ki pral mennen w a yon pòch de rezistans kote w pral jwenn de gwoup jèn, timoun ki ta sipoze lekòl men yo oblije gen yon zam nan men yo e nan peryòd eleksyon kote ke de kandida, de moun ki nan politik oblije ame de jèn gason pou fè presyon e aprè eleksyon se ke tout zam sa yo se li menm jèn sa yo rete nan men yo paske Pa janm gon pwogram, pa janm gon plan, pa janm gon pwojè ki teni kont de moun sa yo, de vi moun sa yo. E se sa ki pral pran an ekspansyon e ki pral rantre an fonksyon de ansanm de kontradiksyon ke sosyete an pral koni e ki pral mennen w la a. Men, gon eleman ki ekstrèmeman enpòtan ke nou pa ka neglije. E se konpòteman Leta a menm pa rapò a sitiyasyon moun sa yo. M ap pwòche Maki Senp. E pèmèt mwen ale nan sans sa, paske m pa toujou vle apwòche kesyon ensekirite a menm jan a tout moun. Lè nou pran yon peyi, jan mòd dòganizasyon sosyete a, mòd doperasyonalizasyon Leta a jan l fèt lan, ki sa k Leta a? Se ansanm enstitisyon yo. Ki sa k bay enstitisyon sa yo vi? Se kontribisyon chak grenn sitwayen anndan sosyete a. Ebyen, tou sa leta a gen kòm resous, li ta sipoze o sèvis de la kolektivite, o sèvis de la repiblik. Vwala ke ou gen yon leta nan jan l òganize l, li sèlman rekipere tout resous yo, yo mete yo o sèvis de yon ti gwoup moun, swadizan ki gen leta nan men l, ke yo rele de zeli, ke yo rele de fonksyonè kèlkonk. E tout resous sa yo, yo sèvi Pou alimante moun sa yo. Fanmi, zanmi, fanmi, etc. E o nivo de grand mas de popilasyon an, an tèm de sèvis, se zewo. Lè w gen yon gwoup moun ki anndan yon kominote, pa gen lekòl, pa gen wout, pa gen lopital, pa gen dlo, pa gen anyen an tèm de dasistans e de prizanchaj de leta, di m kòman. moun sa yo, yo dwe konpòte yo. Ou gen de, de, de, de, de gwoup moun ki tou natirèlman an eta de revolisyon. Donk se tou sa yo ki pral pran an ekspansyon. Malerezman, moun k ap fè politik, moun ki nan sosyete, nan klas ekonomik la, yo sèvi de sitiyasyon moun sa yo pou pèmèt ke yo regle pwòp. e pwoblèm pa yo. Donk ou panse gè sa ki gen la li. Se rezilta, se rezilta sa. Mentnan, di fèt ke sa yo rete lan men yo, se zam nan, epi y ap itilize l. Youn ap itilize l kontre lòt, e ke paralèlman de lòt kote dèyè rido a, ou pral jwenn de gwoup politik, de gwoup denterè, de gwoup ekonomik ki pral sèvi avèk sitiyasyon sa. Se sa la reyalite dojoudwi. Li valab pou Site Solèy, li valab pou tout lòt kote ki genyen fenomèn de gangsterizasyon jeneralize o nivo sa m te ka di zòn de rezistans sa yo. Trè byen. Pral sou Sanon jodi an gen yon ansanb de negosyasyon, anfan gen yon ansanb de sektè e yonn ap rankontre lòt e akò 11 septanb, akò Montana donk ki kote Solid ye nan sou tab negosyasyon an? Akote tab la, devan tab la, sou tab la? Bon, sa se kesyon ki petèt tan laveni, ki te sipoze la deja depi lontan. Se ke solid, youn nan objektif solid, e nou kapab di avan tou, tout antite ki konstitiye solid yo, se de antite ki pa siyen oken akò. E nou te klè sou sa, e depi avan, nou te di ke lojik akò an, Li bon, an kèlke sòt, men di fèt ke nou te temwen ke la primati ki te gen wòl pou regile sitiyasyon an, ki pou te jwe wòl abit, li kreye pwòp akò pa li, e nou te di, nou panse ke li pa enteresan pou n al siyen avèk youn ou lòt pa rapò petèt a yon lòt tandans, nou di ke li te bokou pli enpòtan. ke nou menm nou te ankouraje ke diferan akò yo, yo te chita ansanm. E se sa k ta pral eksplike, nou travay avèk akò Montana, nou travay, nou reflechi e nou rankontre e Premye Minis Ariel pandan plizyè, plizyè fwa avan menm kestyon akò a. E mwen se youn nan moun pèsonèlman ki te di e ki te dekonseye Premye Minis lan e son Direktè de Kabinè pou yo pa t. bay nesans a yon akò ki te rele, ke nou rele kounye jodi a akò 11 sesanm ki se akò Privati. E nou, nou rann nou a levidans ke pa gen lòt kote e pa gen lòt wout pou pase ke fòk nou rive vè yon antant ki endispansab. E se sa k fè ke nou menm jounen jodi a antan ke gwoup nou ka konsidere tèt nou kòm non-alinye. Se vre. Atravè sa k ap fèt la, nou pa envite fòmèlman a pran a pran de plas otou de la tab. Bon, ès èske se yon bon bagay? Èske nou leze? Non, nou pa ditou leze. Men sèl bagay ke n ap n ap di, e nou kwè ke pa gen yon ti gwoup moun pou kont li ki kapab mete nou deyò nan sa nou ye a. Pa gen yon akò pou kont li. Pa gen yon gwoup politik pou kont li. e nou fas a yon echèk ki total e ki global, e ke tout moun ki la yo, yo patisipe a yon nivo ou lòt, yo responsab de sèt sitiyasyon dan lakèl le peyi se twouv ojoudwi. E nou di ke si ke l rele Montana, ke l rele Primati, ke l rele Payne, yo ka panse ke antre yo, yo kapab jwenn yon deal kèlkonk pou rezoud pwoblèm nan e m panse ke ou pral rantre lan yon finalite pèdan pèdan paske pwoblèm nan li p ap rezoud. Mwen menm mwen kwè ke jan nou te toujou di l e jan Solid toujou di l e chak aktè ki andedan Solid yo nou kwè lan sa li yon enperatif aske kote nou ye la se yon antant ki pou mete n deyò. Gon chema ke m toujou pran lè w lan twou Nou tout nan yon twou nou paka goumen An nou pran le ka yo fèmen nou 25 fèmen anndan chanm sa la Si nou pa antann nou pou nou soti se anndan kalann youn ap tiye lòt nou pap janm ka sot deyò men pa kont si nou antann nou nou chwazi youn pou mete devan oubyen youn pèmèt ke li li aksepte fè le pon pou pèmèt lòt yo travèse e alafen youn bay lòt lanmen lè n rive deyò kounye a Lè sa a, n a kapab, petèt, batay, fè tout sa nou bezwen fè. E se sèt nan sitiyasyon sa a nou ye. Jounen jodi an, peyi a lan yon twou. Nou pa gen lòt jan pou nou soti. Se yon antant ki pou mete n deyò. E antant lan, li pa ka jwenn lòt kote ke se antre lèzaktè. Antre tout gwoup aktè yo pou pèmèt ke nou chita pou nou jwenn yon veritab konsansis. Men si sa k ap fèt la, ke l rele negosiyasyon, finalite an se pou pèmèt ke ou pataje espas pouvwa, tout moun ap foure dwèt. nan zye yo jisko koud. Donk nou kwè ke sitiyasyon nou ladan la, li ale odela de kestyon de pataj pouvwa oubyen jwenn ti mòso pen. Nou yon peyi ki livre a li menm, nou yon peyi ki abandone, kote ke tout sitwayen yo, yo livre a yo menm, kote nou tounen lawont parapò a lentènasyonal, e sesi tout peyi ap gade nou. E nou kwè ke li revye a chak grenn sitwayen, a chak grenn aktè, moun kap fè politik jounen jodi a, pou nou chita ansanm, pou nou di kisa nap fè avèk peyi a. E se sèl jan tou pou nou soti dan se bourbiye ke nou ye kounye a. Trè byen. Walson Sanon, ou fè eksperyans politik, ou di ke avan akò lan, ou rankontre avèk Ariel plizyè fwa, ou dil sa avèk son chèf de kabinè. Mentnan, eske ou estime jodi an, piske si n pati de lojik politik ou yon premis politik, se, se, se, se le rapport de force. Eske w estime Solid ase solid pou l vin sou tab negosyasyon an pou l plase mo pa l? E Anfòs gen ase fòs pou yo rele l, pou yo di pawòl nou konte pa rapò a eksperyans politik ke n fè pandan les 3, 4 dènyè zane avèk Jovenel Moïse? Se petèt mal sosyete an. Gen yon gwoup moun gon jan pou ye pou yo konsidere w kòm yon fòs. Fòk w ap fè vyolans. Nou, nou chwazi pa fè vyolans. Nou klè sou sa. Nou pa nan vyolans. Men an tèm de fòs, nou reprezante anpil an tèm de fòs. E sa nou gen kòm kapasite, si n ap itilize l de manyè negativ, L ap fè anpil enpak. Petèt, nou vle aranje l, mete l pou nou ale dans le sens du bien, li difisil. Gon pakèt moun ki petèt pa enterese tande nou, paske nou pa deside kraze, nou pa deside boule, nou kont politik Sa pa nou tout, men eksperyans montre ke. Wi, ben anfèt, anfèt, jounen jodi a, a un moment de la durée, te genyen yon sitiyasyon ki te mande te gen de konpòteman. Men sa fè yon bon bout tan ke nou kwè ke konpòteman sa yo, yo, yo plis kontribiye pou mennen peyi a nan ekstrèm. Bon wi, men les faits sont là, l'histoire est têtue. Sètènman wi. Donk, alò si w pèmèt mwen, ann pran egzanp, se vrè ke jodi an, pa egzanp ou pale de yon ansanm de moun, ansyen senatè Dera, ansyen senatè Kelly Bastien, senatè Dera, enfin, yo repwoche l anpil bagay, lè l te nan SDP, jiskaske l te gen yon konpòteman, yo te di l pwòch Jovenel, eksetera, eksetera. Senatè Kelly Bastien, gen moun ki twouve ke misye, se kòm si m ta di w misye, sajès lan se pa sajès lan vre, se jwe l ap byen jwe, se woule m de bò nan zòn li. Yo konsidere senatè Beauplan, ki li menm se, yo rele l nèg lwil la, ki te anfas Jovenel. Bon, se apre Jovenel mouri, l di Jovenel te yon bon nèg. Ansyen premye minis Yves Marie Cherestal. Bon, finalman, eksperyans politik yo gen dwa. Kòmsi fè yo kesyone moun sa yo. Petèt ou se sèl moun pami tout moun sa yo, kòmsi m ta di w ki pa genyen, si m ta refere m a sondaj ki te fèt lan, yo te di w se yon nèg serye, lè w di wi se wi. Se sa moun yo te di nan mikwo an la a. Èske jodi an, ou nan solid, an fòs? Èske se se jwe w konn jwe menm a lisifè? Oubyen ou estime. Petèt sa moun yo panse de moun sa yo se pa sa, eksperyans w ap fè avèk yo an ka ka chanje on bagay tout bon vre nan peyi an. Mwen kwè ke gon ansanm de reflèks ke nou gen kòm moun, souvan li fè anpil mal a sosyete an. E se reflèks sa yo ki vin fè nou vin pa toleran. Men m ap di w antan ke imen, antan ke moun nou pèfektib. Pa gen pèsonn ki pafè. Tout moun gen de moman de tibilans nan vi yo, tout moun gen de moman de ro, moman ba. E pafwa, a chak fwa ou anndan yon sitiyasyon, ou gen yon konpòteman ki pou pèmèt ke w fè fas a sitiyasyon sa a. E se sa k fè ke, pou mwen menm, mwen kwè mal absoli an pa egziste, tou kòm le byen nan dimansyon absoli an, li pa egziste. Tout kote ki gen byen, gen mal, tout kote ki gen mal, gen byen. Se kapasite pou nou genyen. kòm moun, kòm sitwayen, kòm entèlektyèl, pou nou an mezi pou nou tire byen an andedan mal lan e chemine l kote n dwe chemine l. E pèmèt ke nou gen kapasite tou pou nou minimize mal lan osi san ke nou pa inyore tout efè negatif, tout fòs negatif ke li gen. Mwen di tou sa se pou m di w ke chak moun sa w sot pale la yo, Yo gen de bagay ki fò lakay yo. E pa egzanp, lè m pran yon nèg tankou Beauplan, san voulwa le defann, pou w konprann lojik lwil Beauplan an, fòk ou remete l nan kontèks ke li menm li te di l la e e nan fas a ki sitiyasyon ke sdp oubyen sektè demokratik la kòm tèl li te ye pa rapò a pouvwa a. E se sa k fè ke gen de eksplikasyon enpòtan ki bay e genyen m tande ke Senatè Beauplan bay ki genyen fondman yo. Mwen menm ban m di w, mwen te fè anpil efò a lenteryè de SDP. En, pou te pèmèt ke mwen, kòmsi m te ka di w, vin yon eleman konsilyan. Ok. Paske mwen konnen yo chak moun ki fè pati de SDP an. Yo chak gen fòs yo ak gen feblès yo. An nou pran pa egzanp, yon nèg tankou Andre Michel. E nou tout konnen ki sa l genyen kòm feblès. Men tou, se yon nèg ki gen anpil fòs nan yon batay politik. Se boule, kraze, redwi yon peyi ansanm. Lè w ap mennen yon batay politik, ou bezwen diferan eleman sa yo. Men mentnan, mentnan sa ki enpòtan, gen yon eleman ki endispansab lakay chak grenn sitwayen. Se le sansman egi di patriyotisman. E se li ki pral pèmèt e si ki pral anpeche w pran ekstrèm nan. Èske w pa panse ke n ka fè kòm si gade pou n wè jan w di l lan, fè envès la? De nèg nan peyi an, nèg ak fanm, ki gen yon enèji pou met ansanm pou kraze, pou bloke, pou boule. Epi n fè envès la. Nou ini n, nou jwenn yon sinèji, epi nou di bon wè la a, n ap fè l pou le byen di pli gran nonb, kote ke se pa menm fòmil ke n konn itilize an, kraze, bloke, boule, epi nou fè l yon lòt jan, kòmsi pou n pran menm enèji sa a, jan Prezimon t ap eseye di l nan kòmansman an. Nou pa dakò ben nou asime responsabilite nou, nou pran lari an pa egzanp, lè nap pran lari an nou pa al pran lari an poun boule ti machin, kraze bagay ti machann non, men nou pran lari an poun voye yon mesaj. E mesaj lan se di mwen bouke mwen pa kapab ankò, m vle bagay yo chanje. Olye ke kòmsi m ta di w se Marco m anpeche ale, ou menm ki nan emisyon an lè pou sòti la ou pa ka sòti, kòmsi nou menm ankò nap pise kontre le van, pise an tounen vin jwenn nou nan vizaj nou ankò. Ou pa panse n ta ka fè sa jodi a? An prensip, se sa, se sa n ap chèche. E se sa sosyete a manke, e se sa nou bezwen jounen jodi a. Tout sa w di la yo, m sot di yon mo toutalè a ki rezime tout, ki pèmèt ke w rive la. Cette prise de conscience, li pa ka fèt, kòmsi m te ka di w, konsa, si, au fond, il y a, il y a pas ce qu'on appelle le sens du citoyen. Il y a pas le, le, le sens du patriotisme. Paske. Enterè se modil tout aksyon yo. Pou w poze aksyon sa a, fò w fè l nan enterè yon, petèt, yon bagay kèlkonk, pèmèt mwen di mo a konsa. E jounen jodi a, e sa fè yon bon bout tan ke n di l, pou Ayisyen rive fè sa, il fò ke yo degaje Cet enterè ki sipoze Ayiti. E se pou sèl peyi an nou ka rive fè l. M ap di w yon bagay. Gon absyans petèt nou pa dekouvri. E mwen fon pakèt refleksyon. E lè m gade mwen di lè w gon sosyete kote ke ou gen 3 grand gwoup elit, m te ka di, ki, si m te ka di, twa wòch dife solid kote ke peyi an ta sipoze chita sou yo. Se elit entèlektyèl lan, elit politik lan e elit ekonomik lan. Lè nou pran twa elit sa yo, men, yo prèske pa egziste, si w pèmèt mwen. Premye bagay pou w konprann, Ou gon elit entèlektyèl ki pa, nou kapab di, se konsèp lan ki egziste, men ki pa, ki pa, ki pa aktiv, ki pa palpab, ki pa eksprime l. Jounen jodi a ou pa gen oken, ou pa gen okenn ekòl de deba, okenn ekòl de chans, okenn ekòl de panse anndan sosyete an. Moun prèske pa ekri oubyen si moun ekri, ou pa, ou pa, ou, ou, ou pa santi ke elit entèlektyèl lan li jwe wòl ke l te sipoze jwe. Elit politik lan se yon elit politik ki. ki pou mwen menm ki chikata, ki pa genyen e konsistans. E son elit politik ki echwe, pou kisa l echwe? Paske se ton elit politik ki te toujou o sèvis de lelit ekonomik. Kisa k pase? Elit ekonomik lan li menm, ou gon elit ekonomik ki pa ki pa gen okenn atachman reyèl a peyi a. Gen yon defisyans an tèm demosyon Paske gon pakèt peyi kisak fè yo soti nan kriz ke yo ye se ase souvan 3 bòs sa yo 3 elit sa yo e ki chita ansanm ki di mentnan kisa nap fè youn nan gwo feblès ke nou gen moun ki gen lajan nan peyi a yo pa gen atachman a peyi a an grann pati anpil ladan yo yo pa konsidere tèt yo kòm ayisyen. Lè w pale de endepandans, sa pa vle di gran choz pou yo. C'est un mot kòm tout mot. Li pa, li pa gen emosyon, sa pa fè, sa pa vle di anyen pou yo. Lè w pale de Desalin, yo gen plis tandans konprann Desalin nan menm jan k Fransè a konprann li. Sa pa vle di gran choz, gran choz pou yo. Mentnan, absans demosyon sa yo mete nan de sitiyasyon kote jounen jodi a nou pa ka fè apèl a la konsyans. E se vid sa a Jounen jodi a n ap peye. Mwen kapab di, moun k ap fè politik, moun k ap dirije peyi an, ou gen kòm enpresyon se an grann pati se son dè zetranje. Pou laplipa se son dè zapatrid. E lòt ti gwoup la se son dè antipatriyòt ki pa, ki pa, e kesyon peyi an sa pa vle di gran choz pou yo. Lè w nan mitan yon tèl defisyans, Di m kòman sosyete sa, kòman peyi sa kapab emèje. Se tankou m te ka di w s on balon w ap bay van epi ki gen twou tout kote, li pap janm gonfle. Donk se nan sitiyasyon sa nou ye. E nou menm, ki sa n ap mande e ki sa n ap ankouraje? E nou kwè nou pap janm soti la si nou pa fè lefè envès ke w ap pale la. Si nou pa chita ansanm pou nou di ki sa n ap fè avèk peyi a. Epi nou pran wout ke nou dwe pran. Garanti, tout sa kap fèt la. Wap toujou Nèg ki sou pouvwa, lè w gon nèg ki lan kabinè w kisa ki rive? Pi gwo enmi w gen, mwen m te di Jacques Edouard Alix de sa yon lè. Pi gwo enmi w gen se se konseye w yo. Paske yo gen pwòp ajennda pa yo a lenteryè de ajennda pa w la. E pandan se tan ou gon misyon e ke ajennda yo a an etwat kontradiksyon avèk misyon ke w gen. Di m kote w pwale. Ou pap al okan kote. Donk se se sa nou menm nap mande. E solid jan ou wèl ye a nou panse ke pa gen lòt jan pou nou soti. E aktyèlman nap reflechi, nap travay pou nou soti yon yon pwopozisyon kote ke nou kapab otou de yon apwòch pedagojik e nou rive jwenn yon eleman ki kapab toutomwens mete tout moun ansanm. Paske, gen yon bagay ki enpòtan otoutou de tout deba k ap fèt la. Si deba k ap fèt yo, negosyasyon k ap fèt yo, l ap fèt pou pataje pouvwa, nou pa pral oken kote. Dayè, nou gen yon gwo pwoblèm ki divize nou. Jounen jodi a, nou genyen de gwoup moun ki la. Gon gwoup ki pou bisefal, gon gwoup ki pou monosefal. Bon, fòk nou antann nou dabò ki sa n ap aksepte. Pou nou jwenn yon eleman dantant pou n soti, fòk nou dakò dabò premye bagay. Ki kote nou prale? Eske nou antann sou Bitsefal la oubyen eske n antann sou Monosefal la? Jiskaprezan, y a pa gen anyen kòm deba. Anfèt, se moun ki bezwen patisipe ladan l men moun ki anndan yo konnen kisa yo vle yo menm. Fondamantal, tande, tande, ban m eksplike w. Ou pa dirije peyi sou de detay. Detay yo se de bagay n ap jwenn chak jou. ou rezoud pwoblèm peyi sou de bagay ki fondamantal. Jounen jodi an, nou gen yon repiblik, ou gen yon sistèm ke w ap eseye fòje pou w mete la ki se yon monosefal, pandan se tan, ou gen yon sosyete ki fondamantalman prezidansyalis. Menm si se yon chenk prezidan, kòmand yo, direktiv yo ap pase. Ou ka pran tout sa ou vle mete la kòm prèv. Toutotan nou pa rantre nan sa nou te ka nòmalite enstitisyonèl yo pou nou etabli le pouvwa egzekitif, kreye ekilib nan pouvwa egzekitif la, w ap jwenn antant. Ou konn sa k pral pi grav lan? W ap fin antann ou avèk tout nèg yo, pataje pouvwa, lè w fin pataje l, epi demen maten, Nan mwens ke twa jou, wè m di, nan mwens ke twa jou, w ap kòmanse gen wounouwounou. Dayè, sa w gen la a, li pa ase pou w pataje. Ap toujou gen de fristre. Ap toujou gen nèg ki leze. Donk, si se sou sa nou pral chita, nou pa lan afè peyi ditou non. Si se sou pataj pouvwa, pataj pòs ou ye, ou pa lan afè peyi menm. E kriz lan, li fèk kòmanse fè di. Se sou le fondamantal pou n al chita. Bon, m pran anpil tan pou m tande w. E ou pale la de twa klas. De? De twa elit. Elit. Ekonomik. Ekonomik, entelektyèl epi elit politik la. Men m byen kontan lè w di ke elit politik la li o sèvis de lelit ekonomik. Yon elit ekonomik ki pa enterese a pwoblèm de fon peyi a konnen. E nou ka di menm bagay la tou pou lelit entelektyèl ki pa enterese tou a kesyon peyi a. Men se de enterè de gwoup, de klan ki plis enterese yo. E m ap salye Thierry Marapol, m te gen yon echanj avèk Thierry sou yon ekriven. Donk o depa nou pa t dakò men lè m fin eksplike Thierry apwòch pa m nan, Thierry di m monchè la a m dakò avè w a san pou san. Donk entèlèktyèl yo ase souvan se pou la survi ke yap ekri yo la pou peyi a e yo pa genyen lòt sous de revni ekonomik ke moun ki nan klas ekonomik lan e se trè difisil lò gon klas politik ki pa gen mwayen de sibzistans pa l, li oblije depann de yon klas ekonomik ki pa nasyonalis, ki pa patriyòt. Donk, pwoblèm nou gen la yo, yo poko ap rezoud. Lè w fèk kòmanse a, ou salye Beauplan. E pandan antrevi a la, ou pale de André Michel. Epi m sonje mesye sa yo, se te menm jan avè w 2 fè 2 lans. du secteur demokratik e popilè ki ta pral mete Jovenel domi jiskaske misye mouri e Beauplan fè aveu lè Jovenel fin mouri e André Michel tout Jovenel mouri lap krache sou li e. Konsyans wap pale a la, ki bò w panse lap soti? A pati de ki moman konsyans lan ka kreye? Èske w panse se yon bagay espontane? Lò gen de moun ki ap fè politik, ki pap defann veritableman yon peyi, men kap defann enterè pa yo, kap fè afè pa yo andan peyi a, ki kote w panse konsyans lan la pral kreye Ke se monosefal, ke se bisefal, ke se trisefal, kwadrisefal, kèlkeswa sa nou mete a la, nou pap jwenn solisyon paske w sot di mètre mo a. Se yon ti gato k genyen, chak moun bezwen jwenn ti moso. E tout moun ki pa jwenn ap fristre. Donk, kijan w panse la nou pral fè yon konsyans etabli la avèk menm lidè politik yo, avèk menm aktè yo? lè se de moun ki pap defann peyi men kap defann enterè pa yo. Bon, gen des eleman declencheur ase souvan ki kapab mennen w vè yon priz de konsyans. M ap pran yon ka ki senp. Sitiyasyon nou ladan la, jounen jodi a, li ka fòse nou pran konsyans. E dayè, gen anpil refleksyon ki kòmanse chanje pa rapò a kesyon peyi a menm. Paske depi egzistans ou antan ke èt imen li an kestyon, la pral pèmèt ke ou poze tout yon ansanm dentèwogasyon. E se ansanm dentèwogasyon sa yo ki kapab mennen w vè yon sòt de priz de konsyans. Sa nou ladan la, jounen jodi a, gen anpil moun ki poko santi yo leze. Ou konn poukisa? Paske yo ankò nan espas pouvwa, yo gen yon machin blende, ou wè sa m di w, e yo genyen, pa konnen, oubyen yo genyen men yo andedan sa k ap fèt la, yo pretann ke yo gen kontwòl li. Men pa kont, gon kote ou pral rive, y a ce qu'on appelle la réaction spontanée. E se li pou pè. Ou te pran pa egzanp ka de figi Sri Lanka. E se sa ki ka rive w nenpòt ki lè. E se sa k fè, nou menm nou di fòk nou pale. Mwen tande w avèk anpil enterè. E se, se, se responsablite w, se misyon w, fò w pale. M pa kwè jounalis lan, se li ki pral petèt pran zam ki pou chanje kestyon an. Men, ansanm de refleksyon k ap fèt yo, ansanm de, de mizanni k ap fèt de yon seri de sitiyasyon, L ap pral pèmèt, l ap pral kreye de, yon sòt densitatif pou pèmèt ke menm sitwayen lanmda a, li pral di non, li pa posib. Sa pa ka kontinye konsa. E lè sa a, ou konn sa k pral rive? Ou pral viv prèske menm evenman ki t ap pase o Srilanka a, avèk yon lòt efè. L ap pral bokou pli vyolan. Men mentnan, pi grann preyokipasyon m, je voudrais vous dire, e se sa k fè ke, nou pale, nou reflechi, se ke 3 elit nou sot pale la yo, ki pou mwen menm se fè de lans sosyete an chita sou li, konpòteman yo jounen jodi an pral fè menm lè w ta rive vè sèt eksplozyon sosyal, li gen anpil chans pou l pa mennen w vè oken chanjman. paske ou pa gen yon teren ki prepare ki pou ramase sa nou te ka rele retonbe yo. Egzanp senp, nou fè yon pakèt, nèg yo ap goumen, fè tout kalte sa ou konnen, malgre mwen menm m fè yon pakèt efò pou m te di ke solisyon an se te pa, se pa ni depa Jovenel, paske lè m fin analize kriz lan, dimansyon ke li pran, depa Jovenel pa t solisyon kriz lan. Ankò mwens lamò Jovenel. Ki sa k pase? E pa Jovenel mouri? Ki kote sa mennen nou? Li mennen w vè le pire. Pou ki sa? Paske batay ki t ap fèt nan li pa t fèt fondamantalman pou chanje anyen. Se petèt yon dinamik de retire pye w ban m mete pa m. Donk. A pati de ki moman ou pran konsyans sa ou menm? Ekout, ban m di w. Mwen kwè m pale ase de sitiyasyon sa. Pèmèt mwen fè sivòl lan pou m di w. M se manm fondatè Sektè Demokratik la. Se te pa Sektè Demokratik avan. Nou gen yon ansanm de rankont ke n te kòmanse fèt lakay mwen. Kote nou t ap analize sitiyasyon peyi an apre apre evenman Mateli an. M pa gen oken pwoblèm avèk Mateli. Se yon nèg ke m byen apresye, m byen renmen. Men Mateli vin prezidan e tou sa kap trennen dèyè l, mwen di ke se echèk klas politik la, se konsekans de enkonsekans nou. Mwen di fòk nou ofri yon veritab altènativ. Meyè jan pou n fè l, an nou konstwi yon opozisyon konstriktiv ki pral pèmèt ke nou trase de liy k ap ankouraje de lòt moun degaje yon majorite anndan pèp la, anndan klas politik la, anndan klas ekonomik la pou nou rive a yon veritab pwojè pou peyi sa a. E se sa ki te eleman ansanm de deba ki t ap fèt a chak enstan yo. Nou sòti, nou pase plizyè etap pou nou rive fè lansman ke nou te fè Akayè. M ap di w, lè nou fè lansman Akayè a, M sonje nou te fè l menm dat fèt konn fèt Kagari. Menm dat sa yo. M kwè se te 17 out oubyen si je me rappelle quoi, yon bagay konsa. Lè nou fè lansman Akayè, gon pakèt moun ki pa t panse ke bagay lan t ap fè otan denpak ke l te fè. Nou te gen jèn soti tout kote nan tout peyi a. E m apral di w, m pa site non yon moun la, lè m soti Akayè mwen rive Kay Gari, m jwenn Moïse Jean Charles. Misye leve koken avè m, li di, monchè nou pa ka fè bagay sa a, nou pa mete m, nou pa sesi, nou pa selòt. Bon. Epi se reyaksyon sa yo ki pral pousuiv, ki pral fè gon kantite moun, yon kantite de gwoup, yon kantite de pati ki pral rantre nan mouvman Akayè a. epi ki pral mentnan denatire mouvman ki pral fè ke lo kote vyolan ko wè ki ki vin devlope anndan sa w rele sektè demokratik la li pat alabaz ban m di w poukisa mwen m pa janm pale m zanmi tout mesye yo Boplan m gen yon long istwa avèk Boplan Dera se kòm yon frè Keli eksetera Se 2 nèg ke m trè trè trè trè ki trè trè pwòch mwen. Donk, Nenel te lan PLB. Donk, tout mesye yo, etan done ke m te pli avanse an aj, an tèm de sajès egalman, e mwen te jwe yon wòl tankou yon soupap. lè gon pwoblèm se lakay la nou rankont lè gen kèlkeswa pwoblèm ni a kèlkeswa nivo ke li ye menm pou fè dè entèvansyon a nivo ou si balans stope l kanpe li pa mwen menm mwen mwen mwen mwen mwen entèvni donk ki pral mennen nou a yon ansanm de refleksyon se mwen k mennen Reginald Boulos anndan sektè demokratik. yon ansanm de batay politik la anklennche, se ki e nòmal, se de bòn gè. Te gen anpil kritik pa rapò a Jovenel, e Jovenel fè anpil, fè de movè chwa politik ase souvan, de chwa ekonomik ki revòlte tout moun. Men pa kont, nou kwè ke li te enpòtan aske nou te entansifye mouvman lari. Lè m pral konprann ke Batay la, ansanm de manifestasyon k ap fèt, kantite moun k ap viktim, de jenn fanm, jenn gason, m kòmanse ap reflechi otreman. Epi m apral mande mesye yo, an nou chanje de strateji. E sesi, depi apre manifestasyon 17 oktòb. Apre manifestasyon 17 oktòb, Jovenel pa kite pouvwa a. Men pa kont, li manifeste vizibleman feblès li. E, pandansetan, vyolans kontinye ap fèt nan lari. Peyi a bloke. Peyi lòk. Sitiyasyon ekonomik moun yo, m ap gade moun ki sot nan Sid ki bloke. Men m di kèt mesye, gon pwoblèm. Nou pa ka kontinye batay la konsa. Difèt ke Jovenel se yon eli ke li ye, nou kwè ke gon lòt jan pou n apwoche kestyon an. Si misye te demisyone ok. Men du fèt ke nou konstate ke misye pap demisyone, an nou itilize la teyori di jido. Se sam te di. M di la teyori di jido. M di mesye banm di nou yon bagay. Nèg ki anfas ou an, li pi fò pase w. Wap tire tout kout pou wap tire sou yo pa rive sou li. Dayè se yo ki gen fòs represiv leta nan men yo. M di gon sèl jan pou nou jete Jovenel, an antre anba vant li. E se la nou kòmanse avèk refleksyon pou n rive vè sa nou te ka rele yon kowabitasyon ki ta pral pèmèt ke omwen nou. Epi, tout ansanm de refleksyon sa yo, gen de moun ki te dakò. A yon moman, Kelly te toujou dakò. Beauplan te toujou dakò men fò m di w tou, Beauplan te yon ti jan asijeti a presyon te ka de nèg tankou tankou nènèl tankou andré michel dèfwa e majori ou konprann des extremistes ou konprann epi nou ka rive yon kote bob lan ap eseye fè jwèt lan e se sak ta pral mennen plizyè rankont avèk anbasad yo e youn nan gwo rankont ke nou te genyen aprè Nou fin fè tout analiz e anbasadè ameriken a lepòk li klè pou mesye yo li di ke yo menm yo pap si nou voye Jovenel ale ok yo pap sipòte oken mouvman kont Jovenel ki se yon prezidan eli. Yo menm yo fè twòp efò yo depanse twòp kòb pou kesyon demokrasi pou lastabilite, wè sa m di w, sa k enpòtan se lan eleksyon pou n ale men pa kont y ap sipòte aske yo rekonèt gen anpil fay dan ladministrasyon de Jovenel, y ap sipòte aske gen yon pataj de pouvwa ki fèt. Se te la. E apati de se moman, ou pral wè Beauplan fè plizyè tantativ, e chak fwa yo ba l fe vè pou l fè l dan ze premye tan, pi devan yo stope l, epi ki pral fè w rantre nan yon zigzag. Mwen, etandone ke mwen menm, M bokou plis endepandan ke tout nèg yo, klas sosyal. E apati de endepandans mwen, m ta pral, m ta pral yon ti jan eseye fè presyon pou nou, pou nou avanse. Men, pral gen yon enpè. E se enpè sa a ki pral fè ke mwen pran le laj, si w pèmèt mwen di l konsa. Lè, malgre tou sa, m te toujou ap reflechi avèk diferan aktè. Te gen yon rankont ki te fèt e ke Kelly pa t nan rankont lan. Epi gen yon gwoup moun anndan sektè demokratik lan epi ki te akize Kelly, akize eksetera. Mwen menm, mwen te pran lapawòl pou m di ke sete de la mechanste. Tu vwa? Epi m te eksplike, etabli lè fè pou m di vwala kòman sa ete. E mentnan, a ma grand surprise, M pral tande nan yon radyo yon zanmi ki te di sa l te di ke un certain de Washon sa la pou yon mouvman ou petèt temwanyaj ou se lòt moun ki ka fè yo m mete vi m ladan men se te pou le peyi m pa mwen m te toujou di m pap fè politik pou m jwenn yon espas pouvwa pou m jwenn yon dyòb non. Pwoblèm djòb mwen rezoud deja. M pa genyen lajan e m son nèg ki fòme menm pou m pa bay lajan premye plas nan vi m. M fòme menm pou m pa bay pouvwa premye plas nan vi m. M son imanist ne. Se sou moun mwen mwen chita. E m pral rive nan yon faz kote ke M pral di nèg yo, batay lan pa ka san pa nou. Si n ap goumen nou gen 2 grand objektif, se chanje kondisyon vi pèp lan pou pèmèt ke peyi nou gen yon lòt imaj. E vwala ke strateji ke nou adopte pou n mennen batay lan, li mete an peril 2 objektif sa yo. M di se yon batay de kon. Se yon batay de kon. M pa ka ap goumen epi se jenn gason, jenn fanm ki kontinye ap imilye, k ap mouri. Epi m pa ka moun ke m ye pou m pran plezi chak semèn pou m ap fè fineray senbolik. Lamò, lamò, lamò, non, je, non, non, non. M di, annou fèmen vàn nan. E nou pa t gen lòt jan pou nou te fèmen vàn nan, fòk nou te rive chita ansanm pou nou te jwenn yon antant. pou te pèmèt ke nou al nan eleksyon, pou nou te jwenn yon antant, yon koabitasyon avèk Jovenel, pou retabli fonksyonman enstitisyon yo. Paske ou pa ka fè demokrasi san enstitisyon yo. E jounen jodi a, nou pran ekstrèm, e mwen entèvni an plizyè, plizyè okazyon, pou m di, le kawo se ta evite. Ou wè, jou ou rantre nan kawo a, ou pa konn ki jou w ap soti. wè kòman w antre, ou pa konn kòman w ap soti. Annou fè tout sa k posib pou anpeche nou plonje nan kawo a. Epi, vwala, kòm se te pawòl yon nonm ki pa vyolan, ki pa t di annou pran zam, ann koupe tèt boule kay, epi se te pa, sa n'avait, li pa t gen enpòtans pou anpil moun, anpil aktè E jounen jodi a, men ki sa nou ye. Malerezman, e sa fè m toujou di sa, malerezman, sè le pèp ki pè lè konsekans. Sa rive ou, ou regrèt ou te pran inisyativ mete SDP a sou pye? M pa regrèt. Ou konn sa fè m pa regrèt? M toujou di w pa gen mal absoli. E ou konn sa k rive? Lè gon mal, fòk ou analize mal lan an pwofondè l pou w tire sa ki byen ladan. Donk gon analiz, gon analiz nou sot fè la, kote ou konkli kon sa. Donk ou te panse, nou te panse ke moun ki gen pouvwa se li k dyab, moun ki lan opozisyon se yo ki petèt sen. Donk enben mentnan nous avons vu mentnan nous avons pu faire cette expérience là aujourd'hui et rezilta a li montre w klè. Se pa sa k enpòtan, se ki objektif, ki kote nou vle ale, pou ki sa n ap goumen. Men lè se menm moun mal entansyone sa yo ki toujou aktè sou teren an, eske li fasil kounye a pou konsyans w ap pale a nou jwenn li? Paske, ban m di w, n ap pale, n ap pale pa egzanp de André Michel. André Michel pa okipe pòs politik, men Henri Vithel se yon militan de longue date. N ap pale de Evalien Beauplan, senatè de la République a plizyè repriz. E m pa janm bliye batay Beauplan te konn ap mennen nan Parleman an anba a. Yon seri de gwo batay Beauplan te konn ap mennen anba a nan Parleman an. M pa bliye yo. Mentnan, lè w wè se menm moun sa yo, jodi a André Michel opouvwa avèk gwoup pa l, Beauplan li ankò li menm dan lopozisyon, petèt l ap mande yon altènativ, l ap mande pou gen yon lòt tip de gouvèneman pou ki vini dirije. Men, se pa de moun kòmsi yon sitiyasyon rive, yo jis al pantan sou li, yo pa konn sa l ye. Yo konnen. Sa vle di ke Beauplan konnen pwoblèm peyi a, li pa t janm Jovenel. André Michel te konnen pwoblèm peyi a pa t janm Jovenel. André Michel te konnen, Beauplan te konnen ke nou pa gen dwa fè peyi lòk la. Paske peyi lokal pa bon pou ekonomi peyi a, yo konnen l. Men menm lè yo konnen l, sa pa anpeche ke yo fè l. Yo jis kòm si se de moun ki gen de movèz entansyon pa rapò a peyi a, jan peyi a dwe fonksyone, epi yo deside aji konsa, yo aji konsa. Men mwen menm, m ta renmen konnen, èske w kwè, oubyen ki jan w panse kòm si yo kapab fè yon revirman osi spektakilè kòmsi yon moun pase de yon endividi mal entansyone k ap viv nan yon peyi, ki ap fè politik men ki konnen yon bagay pa sa men l deside fè l konsa e li ale jiskobou ladan l menm lè l konnen li p ap bay rezilta pa senp le fèt ke l ap bon bagay l ap chèche li menm li vle fè l konsa. Èske w panse li posib oubyen l fasil kòmsi aktè politik yo ou te di ou te di 2 moun sa yo m pran yo men Prèske tout aktè politik yo e konsa yo fonksyone. Eske w panse kòmsi lè yon aktè politik ki andan yon echikye ki fonksyone konsa, rezilta n ap chèche yo, yo pou demen? Mwen di l la, rezilta a pa pou demen. E nou dakò rezilta a pa pou demen. Se pa paske rezilta a pa pou demen ki fè ke ni mwen menm ni ou menm nou dwe kwaze bwa nou pou n di ke ann kite bagay la ale jan l pwale a. Gen de apwòch. Gen apwòch konjonktirèl lan Gen osi apwòch estriktirèl la. E efò pou nou fè, fò nou pa kite konjonktirèl lan absòbe, se ka di kapasite ke nou genyen pou nou, pou nou sou le plan estriktirèl prepare yon altènativ a peyi a. Konjonktirèl la ap toujou genyen l. E m te di toutalè, nou nan yon twou. Nou tout nou nan twou a. Si nou pa sot nan twou an, nou tout ap mouri nan twou. Gon sèl jan pou n sot nan twou a, se antann pou n antann nou. Fòk gen yon moun ki aksepte mete, bese tèt li pou yon monte sou li, ensi de swit, pou n soti nan twou a. E se lan sa nou ye la. Reviman spektakilè ke w ap pale a, nou poko ladan e poko janm gen pèsonn ki fè l. Palan de de Beauplan, m ti jan trè mal alèz paske nou pale twòp de Beauplan e malerezman se bon anfèt se se zanmi m. Se kanmenm yon aktè. Ou konprann? E sèt yon aktè. Yo nan menm mouvman avè l tou. Se sa k rive la. E petèt an kèlke sòt il est mal compris. An kèlke sòt il est mal compris. Paske antre ya se kon apèl dè zouti se menm jan ou nan gè gen de zam ko genyen men li entèdi sa pral depan de pwotokòl gè la de ansanm de konvansyon ou pa gen dwa itilize zam sa e se egzakteman menm bagay kesyon peyi lòk lan se te yon zam e m konsiderel kòm yon zam malerezman Peyi nou pa t gen kapasite pou te petèt absòbe efè zam sa. E se petèt sèt priz de konsyans ki pa t genyen, se reflèks, sa m te ka di, di bon patriyòt sa ki pa t genyen ki fè ke n te itilize zam sa. E nou wè ki sa l bay an tèm de rezilta. Men pa kont, a un moment de la durée, e mwen menm mwen di l a plusieurs moments de la durée, Kel rele bop lan. Kel rele Kelly. Ils n'ont jamais ete dans l'extrême non e sa nou di kisa k te fè sektè demokratik lan sa l te ye se kapasite nou te genyen pou nou te pou l te konstitiye kòm se mozayik ke n ap pale toutan gen de gwoup gen dèzendividi Gen 2 òganizasyon, gen 2 pati politik. Nou rive yon kote, nou antann nou. E ase souvan, se pozisyon majoritè a ki pral prime. E se sa k fè m di w, gen plizyè fwa nou chita pou nou repanse e chanje de estrateji yo. Pou yon rezon ou lòt, mal la toujou genyen rezon. de petèt ti gwoup moun petèt ki kwè ke fòn fè otreman. Donk se sa lasitiyasyon jounen jodi an. E se sa k pral eksplike, banm di w, mwen menm avèk Beauplan spesifikman, m fè plizyè rankont avèk Ariel, nou pa janm aksepte, pa janm aksepte patisipe nan yon gouvèneman avèk Ariel. Poukisa? Paske nou di ke patisipe nan gouvèneman an li pap pote anyen an tèm de chanjman. Nou di, fòn jwenn yon laj konsensis. Si nou jwenn konsensis sa, mhm. nou tout ap patisipe. Nan yon nivo ou yon lòt. Men si pa gen konsensis la, nou pap rentre ladan. Se sa ankò ki eksplike nou chita, nou pale a Montana, nou pale a Pent ke l rele Lanbè eksetera, se yon zanmi ke nou pale toutan, gen de fwa nou fè depresyon youn sou lòt, ke l rele Youri, nou chita nou pale. Nou kwè ke pwoblèm peyi an pa ka rezoud avèk yon ti gwoup moun, yon ti gwoup de lidè, yon ti gwoup pati politik. Li pi fondamantal ke sa. Fò nou chita pou nou jwenn mas kritik nesesè. E fò nou antann nou sou de bagay ki fondamantal. Nou pa ka antann nou sou kesyon pataj de pouvwa. Se pa sou sa pou nou antann nou. Nou pa ka antann nou sou kiyès ki kap minis. Nou pa ka antann nou, nou pa oblije antann nou sou ki kantite pòtfèy ministeryèl tèl ou tèl gwoup ap jwenn. Li pa posib. Lè w fè sa, ou fè ke sakrifye 90 pousan pèp la ki dan lamizè a gade konbyen tan matisan bloke e kont kisak fèt anyen le gouvèneman jounen jodi a ariel se li ki detantè de pouvwa reyèl lan lè fòs represiv de leta son antresèmen e se lik gen pouvwa lan menl tou si gen sakrifis ki pou fèt se lik pou fè sakrifis yo. an tèm de strateji e kèt de mwayen nesesè pou adrese pwoblèm ke l rele ensekirite, se Ariel ki ka fè l. Men jounen jodi a, nou tout konstate lendiferans manifèst de se gouvèneman de diferan. Epi m ap tande, w ap tande yon bagay, san zètre two, san ale a lekstrèm, m tonbe de nu lè gen yon jounalis ki poze minis enteryè a kestyon. sou kestyon gang ki pran Ministè lajistis? Ministè la e Pakè an? Gade yon rea gade yon repons. Se pa posib. Se pa posib! Ou pa ka genyen tip de sitwayen sa yo kòm dirijan. Paske lè w chèf, ou se yon sèvitè. Vouzave dè responsabilite. Pòs lan li mache avèk yon ansanm de responsablite. Donk, nou pa kapab, jounen jodi a, redui peyi a nan sa l ye la. Ayiti pa merite sa. Aprè plis de 200 zan lendepandans, se vre, nou temwen, nou viktim de tout yon ansanm de konplo nasyonal e entènasyonal. Men pa kont, antanke sitwayen, Sispann konpòte nou kòm dè esklav, ni kòm dè peti fis desklav. An nou konpòte nou kòm dè sitwayen aparantye. Kòm dè moun, genyen yon gwoup moun dan le tan te fè sakrifis avèk vi yo, yo kite yon espas ba nou. An nou responsabilize n. Nou pa kapab jwe a souverènte n konsa. Nou vann li pou po patat. Nou detwi peyi an. Nou detwi fyète tout jèn ti Ayisyen. Li pa posib. Sa pap soti de revè de men. Se angajman pa w, se angajman pa l, se angajman pa m ki pou di non. E se sa k fè, nou pap preche vyolans, men fò n pale pou sitwayen lanmda yo, de senp sitwayen yo, pou n di yo, yo gen dwa, yo gen responsabilite. Poukisa se yo menm ki prensipal viktim nan? Sa se responsabilite. Men poukisa tout batay opozisyon an toujou mennen se de batay politisyèn. M pap di politik paske Val pap dakò. Se de batay politisyèn. Poukisa opozisyon nou yo pa janm mennen yon batay pa egzanp pou te fòse Jovenel Moïse pou misye te respekte la lwa pou te fòse Jovenel Moïse pou misye te remanbre ekonomi peyi ya men epa sak batay la batay la se pou misye ale pou lòt moun yo ka pran pouvwa jodi ya sitiyasyon an pi mal ke 2018 2019 tout opozisyon an rete la yap gade e jwa pale sitwayen lanmda la sitwayen lanmda jodi ya lè nou bal pale li di li menm li pa pran lari paske li pa gen lidè. Poukisa lidè yo pa janm entèrese a pwoblèm sosyal yo se toujou a pouvwa yo entèrese se retire moun ki la ban mwen l poum ka fèl olye yo di popilasyon an map kanalize w pou moun ki la yo bay rezilta kòm se mwen k kanalize w nan pwochèn eleksyon Wa panse avèm. Poukisa batay la e pa konsal fèt de preferans chak moun prefere men non batay politician pou yo ka pran pouvwa e lè yo pran pouvwa yo fè pi mal ke moun yo pat vle sou pouvwa anvan. Son kesyon de reflèks. Son kesyon de reflèks. Ki moun kap fè politik jounen jodi a? Politik lan son chan. Son sektè ke li ye. Se yon kòm te ka di sa se petèt le mo le mo reyèl ki chape. Se menm jan avèk yon nonm ki deside fè pè, yon nonm ki deside pastè, yon nonm ki deside enjenyè. Baz motivasyon sa a, se s kon apèl la vokasyon. Jounen jodi a, se le aza ki mennen tout moun tout kote. Nèg ki fè politik lan se paske li wè. kesyon politik lan, men ki sa l genyen la kòm petèt avantaj oubyen kòm opòtinite, men ki sa l ka jwenn, l al chèche l. Li pa motive, li pa gon, li, il n'est pas appelé, aple, excuse-moi, pour être politicien, pou l vin chèf deta, pou l vin petèt yon minis, pou l vin yon depite, pou l vin yon senatè. Paske ban m di w, si w gen reflèks pou w rich, pou w fè lajan, se biznis pou w fè. Antreprenè wi. Se yon pwofesyon endepandan pou gen, pou kreye, anfèt pran dè inisyativ pou kreye dè antrepriz pou rich pou fè kòb. Paske ou pa ka bezwen rich pou se lan leta ou antre. Paske se dènye kote pou ta pou ta rich. Paske ou vin yon sèvitè. Leta, m pa ka imajine yon nèg ki depite, senatè, apre petèt 3 zan oubyen 4 an manda epi pou l pou l posede yon kantite lajan? Kote l jwenn lajan sa? Yon nèg pa ka minis, ou gen yon bidjè ke w ap jere, ou gen yon salè ki fiks ki ki ki ki ki klèman e e e e e anfèt e e e predefini, ou gen yon yon frè ki predefini. Donk, lè w soti kòm minis, li senp, menm yon timoun se se kalkil matematik li ye. M kapab di apeprè men konbyen kòb ke w ka gen kòm ekonomi. Lè w nonm prezidan antanke chèf deta w fin prezidan, aprè prezidans ou, m kapab di w matematikman men lan ki men lan ki anfèt vwazinaj de de de richès ke w kapab kapab gen. Apre w fin prezidan, ou gen posiblite ou ka itilize karyè a, ou ka itilize pòs kòm prezidan pou fè konferans, pou ekri liv, eksetera. Ou ka vin fè kòb. Men, lè ou gon kantite moun ki rantre lan leta a ki vin politisyen oubyen ki vin fè politik se pou fè lajan, enben se de bagay ki an kontradiksyon youn avèk lòt. Reflèks lan, l ap toujou reflèks lan pou yon antreprenè. Tankou m te sezi tande yon nonm, yon ansyen senatè ki te di m ke li se yon antreprenè politik. Donk, Se reyalite sa ke n ap viv. E se sa k fè ke fòk nou apwoche l otreman. Fòk nou fè yon lòt lekòl. Paske soti peyi sa a pa pou demen maten. Se sa k fè mwen menm mwen pale de de apwòch. Konjonktirèl lan, fò nou konpòte n pou nou apwoche l ojou lejou. Men pa kont, fòk nou chita ansanm pou nou poze baz striktirèl lan, pou nou pran dè inisyativ pou kreye le pwojè de lòt Ayiti ke nou bezwen demen. Paske l p ap vini, se pa yon nonm k ap vin fè l demen maten. Gade ki kote w ye la a. Imajine, fèmen zye w nan letan pou w wè konbyen tan w ka pran pou w rive nan nivo Repiblik Dominikèn. Pa pou demen maten. Se pa mwen menm avè w k pral fè l. Men pa kont, mwen menm avè w, pandan n ap pati de sèt evènman, de sèt sitiyasyon eksepsyonèl ke nou ladan l, nou kapab tou reflechi ansanm sou yon baz pou n jwenn nouvèl sosyete ke nou bezwen. M pa pesimis, Walson Sanon. Men demen 19 wi. Ne me laisse pas cette impression. Wi. Demen 19. Demen ap fè ennan wi depi gouvènman Ariel la te enstale. Donk, moun yo te toujou di ki anpeche nou jwenn konsansis, yo te toujou di a jwenn konsansis la yn fwa ke l pa la, e te Jovenel Moïse. Donk, demen ap fè 1 an depi gon gouvènman ki gen sdp ladan l, en, ki gen minis enteryè yo, ki gen minis, ki gen minis planifikasyon yo. ki gen minis jistis yo, ki gen tout minis yo, gen premye minis yo etsetera. Demen ap fè enn an. E konjonktirèl wap di pou nou rezoud la. Non nou pa rezoud konjonktirèl non. Hein? Nou pa pale de rezoud konjonktirèl non. Non fòk premye apwòch la e konjonktirèl la. Sètènman. Men kounya konjonktirèl la. Fòk ou teni kont de li. Non men fòk teni kont de li. Men konjonktirèl la e li menm pou ki ban nou yon konsansis pou nou ka mete plizoumwen yon gouvènman k pral pèmèt ke nou ale nan Estriktirèl la, estriktirèl la mwen vle rete kwè lap pase pa yon prezidan eli, pa yon paleman ki la, e m pa kwè l pral pase pa moun kap chita kap mande 3 zan tranzisyon pou yo met tout enstitisyon, pase m pa konn gen peyi ki fèt konsa, pase m konn peyi yo se 2 moun ki eli pou ki vini pou monte enstitisyon yo selon la lwa pou tout bagay fèt, men an ayiti ou kòmsi gen yon tandans tout moun ta renmen se Lè pa genyen yon pouvwa ki lejitim, yon pouvwa ki legal pou yo fè tout bagay. Mentnan, si jodi a menm konsansis sa nou poko ka jwenn, demen ap fè ennan. Pèmèt mwen yon segonn. Ban m di w. Gouvènman tranzisyon pwovizwa pa ka adrese pwoblèm estriktirèl. E se sa k fè nou kwè ke pou nou soti kote nou ye la, nou bezwen yon antant. Se antant lan ki pou mennen nou vè lè eleksyon. E se eleksyon yo ki pral pèmèt apati de se moman, nou pral mete tout enstitisyon yo kanpe, epi kounye a la, nou pral poze pwoblèm estriktirèl. Pa egzanp kesyon ensekirite a. Se yon, se yon pakedj, se yon konplèks ke l ye. Gon yon ansanm de movè apwòch ke yo fè de kesyon ensekirite a. Paske, premye kapasite pou w genyen, fò w ka dyagnostike diferan tip de gang ki genyen nan lari la. Tout gangstè yo pa yo pa gen de menm nivo, yo pa gen de menm motivasyon, yo pa gen yo pa gen de menm objektif. Si ou pa dabò kategorize yo pou adopte yon strateji pou chak kategori, ou p ap janm rezoud pwoblèm nan. Tankou te toujou genyen e e gang dan le tan. Te genyen ke l rele Amaral, tout sa nou te konnen ki te deja ayò. Men, tiye yo, ki sa l fè? Li pa pote anyen kòm rezilta. Mentnan, genyen de nèg ki lan gang la jounen jodi a, se de gang politik. Gen de gang se de gang dafè. Men osi, gen de gang ki se de gang ki lye a sa Wila rele sitiyasyon sosyoekonomik. Gen de nèg ou wè ki fòse, ki fòse vin gang. E ou pral wè menm kesyon kidnaping nan, ou pral jwenn gon seri de nèg ki vin kidnapè. Jounen jodi an, se de moun, paske l gon pwoblèm avè w, li antann pou fè yo kidnape w. E ou te tande temwanyaj Ti Lapli, tan dot nèg. E yo menm, yo menm di w ke yo pa fè, yo pa fè kidnaping ankò. Donk se pou montre w ke sitiyasyon an li rive a yon nivo tèl ke fòk nou gen kapasite pou nou adrese chak etap sa yo. M ap pran yon egzanp ki klè, ki klè ba ou. Ou gen de jan w apwoche gang. Sa m pral di an ka deranje. A fè gade moun ke l deranje. Ou gen 2 jan w apwoche kesyon an. Se oubyen ou gen rapò de fòs pou atake, mwen di ou mete yo kont Etazini, oubyen ou negosye. Ou konn sa k pi grav lan? Pa gen wot pa bwa. Ou konn sa k pi grav lan? Se paske moun k ap dirije peyi yo tèlman mechan, E yo konplis de sitiyasyon nou ladan jounen jodi. Yo pa, yo negosye yon lòt fòm de negosye avèk bandi yo. Men yo pa negosye pou rezoud kesyon kidnaping nan. Paske gen anpil lajan ki bay. E nou tout konnen kòman yon seri de nèg k ap fè kidnaping, m ap pran yon egzanp ki senp ba ou. Lè w pran Vitelòm, ou pa ka kategorize Vitelòm menm jan avèk Izo non. Poukisa? Se 2, se 2 apwòch diferan. Fò w pou w konprann yo, fòk ou fè istorisite yo chak. Men se tou lè 2 ap kidnape moun. Men se egzakteman sa. Se egzakteman sa. Si w abòde kesyon Vitelòm nan menm jan ak kesyon Izo a, w ap lere tèt ou. Se sa pou konprann. Donk, sitiyasyon nou ladan la a, li mande anpil entèlijans. Fò gen de sans de leta. E pa yon nèg ki vin nan pouvwa pou fè kòb, pou bay, ap chèche ti fanm adwat agoch, ki pa gen de sans de sèvis, li pa gen, se sa w pral jwenn. Ou pap jwenn anyen kòm rezilta. Se tout voum, se do. Menm jan w wè, gade sa k ap pase Site Solèy, ki sa k fèt? Anyen! Dayè, menm dan la pèsepsyon, Leta gen dwa pa gen fòs, men li voye pèsepsyon de fòs. E ou dwe toujou voye pèsepsyon fòs la. Èske m dwe toujou kwè ke. Pase e konsa mwen polis fèt an Ayiti. Eske m dwe toujou kwè ke bon bon jwè yo e sou ban yo ye? E monte yo poko monte? Ayiti Ayiti kòmsi toujou gon gwoup moun ki sou pouvwa, ou wè sa m di w la? Epi gon gwoup ki deyò k ap di non e pa konsa pouvwa fonksyone, men kijan l ye, men kijan l ye. Epi kan gwoup sa vin sou pouvwa, ou wè e menm bagay la. Eske m dwe toujou kwè sa? Ban m eksplike w. Mwen menm, eske m ka di l konsa? M kapab di wi e non. Wi e non, Se vre, gen anpil moun ki ta sipoze jounen jodi a nan espas pouvwa ki pa nan espas pouvwa. Oubyen gen anpil moun ki nan espas pouvwa ki pa ta dwe nan espas pouvwa. Sa pral depann de ki motivasyon yo. Mamdou, lè yon nonm chèf deta, ou konnen ou gen de responsabilite. E jounen jodi a, antanke chèf deta, m gon jan pou m konpòte m. M gon jan pou m adrese chak pwoblèm. Nèg ki chèf deta a, li gen tout yon ansanm de sipèstrikti ke l a, ke l ap fonksyone ansanm, ansanm avèk li. E se petèt erè sa a ke, ke, ke Jovenel te fè. Li panse ke li kapab voye yon. yon pèsepsyon, epi reyalite an li toutout. Kou yo dekouvri w, nan kisa w pral tonbe? E se sa k fè, jounen jodi an, nou gen yon kantite moun ki genyen de responsablite Leta, ki pa ta sipoze gen responsablite Leta. Ou bezwen yon lòt fòm, yon lòt tip de sitwayen ki pou gen de fonksyon anndan Leta sa a. pou kapab bay leta direktiv ke l dwe ba li a. Ou pa ka gen yon nèg ki reflèks li anndan leta a se fè kòb. Depi nèg la rantre avèk objektif pou l fè kòb, l ap fè kòb nenpòt ki kote. Ban m ba w, ban m ba w yon blag. Ou konnen gen yon moun, moun pa m, ke yo kidnape. moun kap fè negosyasyon pou lage moun nan li anndan ministè de l'interieur epil chaje moun nan yon kantite lajan preske preske petèt le car de lajan ke moun nan pral peye bay kidnapè yo eske ou konprann sa sa vle di donk lè ou gon leta Se ansanm daktè sa yo k ap operasyonalize alenteryè de Leta sa a ki sa w pral jwenn kòm rezilta. Ou pa ka jwenn anyen kòm rezilta. Donk mwen menm mwen kwè ke an grann pati bon jwè yo yo pa yo pa sou teren an. Bon jwè yo? E men antouka m te gen 3 bon jwè, gen youn ki sou teren an. Pase m te gen 3 jwè ki te di Jovenel Moïse pa kapab. Yo menm yo kapab. Ae pawol youn ladan yo. Gon lot ki di, Jovenel Moise prale jodi a, demen, kidnaping ap fini. Gon lot ki, Jovenel Moise prale, apre 2 semen nap retabli sekirite. Bon dye pou nou, nan 3 jwè sa yo, gen youn ki sou teren an. Ki nan, ki nan, kap, kap jwe la. Wi, Andre Michel ap jwe. Misye sou teren an. Andre Michel. Ekout, mwen, mwen banm, mwen banm di w. Andre Michel se yon. Andre Michel tande. Nal nan restoran lap manje atis. Ya le kote folklorik ki la kay andre e li pa selman andre konsa non gon kantite neg isi ki konsa. Men li pa bon pou nou non paske misye fè peyi a anpil mal wi paske misye tou di lap kraze peyi a. Wi ki paske banm eksplike w. Toutan misye di lap kraze peyi a. Banm eksplike w. Met peyi a an sann. Eske eske lè fondamantalman konsa lè nonm nan kanpe poul di w konsa ke ke peyi a redwi an sann. Men gonpil moun kap tande l. Ou pa konprann. E yo kwè nan li e sak grav la. Ou konprann. Eske menm li menm tou aprè lèl fin fè deklarasyon sa yo li pa li pa fè bak rive lakay li poul poze tèt li kesyon epi poul di kèt tu wè. Donk mwen mwen panse ke m panse ke se se kote anfanten ke misye genyen lakay li li fè anpil mal. E petèt il est à un certain âge m panse ke l ta sipoze tout o mwens repanse kesyon sa a. E m ap di w onètman, Andre Michel nè pa un mauvais gars. Se pa yon nèg ki fondamantalman move. Men pa kont, y a lemosyon. E gen de kouran tou. Gen de moun ki fè betiz, se lòt moun wi ki fè yo fè betiz, ki ankouraje yo nan fè betiz la. Paske li tèlman pran plezi, ou konprann, nan di tenten nan sa l ap di yo, tèlman gen moun ki aplodi l. Paske fò m di w nou gen yon sosyete dipokrit. Mwen gen anpil moun ki pran ki nèg la ap fè betiz li konnen son betiz lap fè men l ankouraje l nan fè betiz la epi demen maten menm moun sa ke ki tap ankouraje l fè betiz e li menm kap kritike l donk ipokrizi sosyete an al ale tèlman lwen nap pran le ka gen de nèg ki avan eleksyon ki trè trè trè popilè Ou konnen nèg sa pral nan eleksyon lap gen? Mwen etone pou wè nèg a pa menm fè li pa menm fè 2 pou san se de lipokrizi li pat janm te popilè vre donk ipokrizi sosyete a tou fè anpil mal e se sak esplike mòd konpòteman sa yo mwen m swete aske nèg yo tire leson pou pèmèt ke omwen yo apwoche kesyon yon lòt jan. Paske peyi an, se pou nou li ye, pa gen peyi de rechanj. Mal la kèlswa jan li ye la, se nou k pou rezoud li. Pa gen pèsonn ki, dayè, nou pran plizyè entèvansyon deja, li fè ke yo anfonse n nan twou pi mal. Donk si nou panse ke se etranje k ap vin rezoud pwoblèm lan pou nou, nou fouti. Nou foure dwèt nou nan je n jiskokoud, e se nou. E m panse fòk nou konprann sa. Bon, nou sanse fini Val. E di nou non, ban m mande w dènye bagay sa a anvan w ale. Bon, gen yon kesyon komisyon, yo bezwen fè tout akò yo rankontre, sesi sela. Men nou santi bagay la yon ti jan vwe alechèk piske gen moun ki di yo vini avèk de tèm de referans san ke poko genyen chita pale. E gwoup paw la ou sot di sa se yon gwoup non alinye, se ke nou menm nou pa nan nou pa nan diskisyon sa yo? Non, nou pa nan diskisyon sa yo, e nou menm nou ankouraje diskisyon yo, men nou ankouraje yo sou lòt sou lòt baz. Nou kwè ke fòk nou jwenn antant sou de bagay ki fondamantal. E sa ou sot di la a, e se se se se kote folklorik ke nou dwe toujou evite. Nèg ap fè teyat. nou pral antann nou pou n jwenn kèlswa sa n ap jwenn nan, gen yon seri de eleman ki dwe preyalab. Fòk nou konnen kisa n ap fè, ki rejim n ap adopte. Jis jounen jodi a, nan tout moun k ap chita ansanm yo, gen yon gwoup ki pou bisefal, yon gwoup ki pou monosefal. Picadou fè 1 an nan deba sa toujou non? Sa pral fè 2 zan wi. Non men se, tande, banm eksplike w, li fondamantal, li fondamantal. An nou di, banm tou. Gon apwòch ki kontradiktwa. Ou mande ekilib o nivo egzekitif. Ekilib vle di ki sa? Si w mande yon ekilib o nivo egzekitif lan pou etabli nòmalite egzekitif lan, sa vle di ki sa? Sa vle di ke fò w gen yon prezidan, fò w gen yon premye minis.